Yon moun ap ekri m, ap di m kisa m panse de sa ki pase anlè Laboul avèk 3 polisye Poid yo. Videyo sa l ap long anpil, se yon videyo k ap long, men silvouplè, tande m, e petèt w ap gen yon ide de kote w ap viv la. Lè w gen yon timoun lakay ou ki pran 50 kòb ou, san w pa t ba li l, ou pa deside pini l, fè m konfyans l ap kontinye pran l, epi devan l pral pran milyon san pyès moun pa ba li l. Kidonk, si 12 mas yo te pini mesye ki te tiye 5 swat yo, fòk jounen jodi a yon gang ta reflechi anpil pou l ta fè sa k rive jounen jodi a. Men ban m pwofite di nou tou, onivo lapolis, gen bagay k ap pase anpil moun pa konnen. Men mwen menm m pa deside kenbe yo ankò, se sa k fè m te fè videyo avan m ale. Wo kòmandman lapolis lan, m konnen sa pral choke nou men s on verite. Nèg sa yo gen plizyè milyon de goud nan men yo souvan ap dekese pou sèvis ransèyman lapolis la. Sepandan, yo pa janm, yo pa janm, yo pa janm envesti l, yo manje l antre yo ak senatè epi depite yo. Sa m di nou an, se vre e n ka al verifye. Lapolis pa janm gen bon ransèyman vre. Nèg yo manje kòb ransèyman an. Operasyon pa konn fèt san ou pa gen yon bon enfòmatè, san ou pa gen bon ransèyman. Menm lòske maten an, se pa yon operasyon ki te genyen vre. An pasan, parezon. Wè rezilta final. Ou wè sa k pase la? Menm lèske yo di lapolis se yon enstitisyon ki apolitik, e pa vre, se manti. E manti. Si tout fwa lapolis se yon enstitisyon ki apolitik, jounen jodi an lapolis pa tap nan eta li ye a. Nèg yo afebli lapolis, pou yo te ka fè kapital politik yo. Ajan yo gen devouman pou yo travay a san pou san. Ayiti pa gen pwoblèm polisye. Ayiti gen pwoblèm wo kòmandman lapolis ensi ke politik k ap kraze lapolis. Paske m konnen si se pou ajan yo, Ayiti pa t ap nan eta li ye la o nivo sekirite. Paske m konnen ajan yo, yo ka goumen e yo konn goumen. E gang yo pa t ap rive nan nivo sa yo ye a. Antouka, kòm etan done ke plizyè moun ap poze m kesyon, m ap deside reponn yo, m ap reponn plizyè. Lapolis, sèvis ransèyman lapolis lan pa bon. Kòm ou konprann, si se, pa egzanp, e mwen ki sou tèren, mwen k ap goumen avèk bandi. Lè pral gen operasyon, m pa ka konprann si gon brifing k ap fèt, ann di si se 2 CPJ n reyini, oubyen si se de 2 yo n reyini, pou annik pran sèlman gwo kòmandan chèf ekip yo antre avè yo, epi mwen menm ki sou tèren ou pa mande m kisa m panse, mwen menm ki goumen sou tèren ou pa mande m kisa m panse. Se toujou a lechèk. Ou pa ka di m w ap fè yon operasyon sitou nan moman an la, pozisyon jewografik bandi yo, s on seri pozisyon jewografik ki trè an favè yo, ou pa gen dwòn. Sepandan, nèg yo gentan manje tout kòb sèvis ransèyman yo. Nèg yo ap pede de anke, nèg yo ap pede dekese kòb pou di pou misyon, pou sesi, pandansetan y ap manje kòb yo. Epi podyab yon ajan li menm ki pa konnen lè yo di y ap ba l sen mil goud oubyen venn sen mil goud pou yon misyon oubyen pou yon, pou yon operasyon, li pa konnen podyab pandansetan li kontan, pandansetan tout kòb nèg yo ret nan bounda yo. Antouka, si te gen yon pinisyon ki te bay 12 mas 2021, Mardi 12 mars, mardi 2013, mardi 13 septanm 2022 a la nou pa tap genyenl. De tout manyè legliz katolik ou wè sak pase jounen jodi an. Nan retire losti nan bouch moun, wap bay losti nan, wap bay bal nan plas losti. Men rezilta a, Ou pa bay diven ankò nan legliz yo, se san ou bay kounye a. Lè m pale de legliz katolik, on pati nan legliz katolik. Nou wè bagay yo moun episkopal yo, nou wè sa k rive jounen jodi a. Nou wè sa k ap pwodui la jounen jodi a. Goumen k ap fèt anlè laboul la, tout moun konnen l deja, se paske nou pa gen Leta ki fè goumen sa rive nan eta sa. Si tout fwa te gen Leta, kòman m konprann Pou di son di, mesye, delenkan, chimè, toto, ta gen aksè avèk yon min sa. Bagay sa yo, se leta ki gen aksè avè yo. Si leta te pran responsablite l goumen sa pa tap rive jiske la. Paske min yon peyi sipoze kòm si kòm si e leta ki sipoze gen kontwòl li nan goumen pou sa pou wè kibò sa rive. Ou wè kibò n al pèdi 3 polisye. Se menm goumen sa a ki rann ke y'al mete bakòp la an wou, y'al mete yon pwen fiks an wou a, epi men rezilta jounen jodi a, paske leta pat janm pran responsablite l, pou di ke se leta ki gen kontwòl richès peyi an, nèg ap goumen pou min sab, men rezilta jounen jodi a, n'ap fè konprann ke polisye yo, yo, pandan se tan, n'ap fè konprann e polisye yo pa kapab, pandan se tan m konnen lapolis, si se pou lapolis, Ayiti t'ap frèt, men nou ajenou lapolis. Ki boy m konnen boy lontan pou yon nèg te ka oze di ou vin pran kò yo si m kapab yo m ap di nou yon grenn bagay jounen jodi a wo kòmandman lapolis la politisyen ayiti yo fon jan pa al kite se jan mesye vilaj lan te fè pou 5 kadav yo e li ki te fè antèman yo, pa al kite se mesye Laboul lan ki fè antèman yo tou. Jan nou konn abitye fè nou peye bandi yo pou nou pran kadav yo paske nou pa janm fè yon operasyon vre, nou mèt peye yo fè yo bay kadav yo. Kiyès ki pral teke yo fò nou mete tèt nou anplas paske nou wè pandan kriz gaz la moute la nou wè kòman yo fon jan pou yo kòmsi atire atansyon tout moun sou lanmò 3 polisye yo epi ou pral bliye kriz gaz la ou pral bliye kesyon gaz la m toujou di nou sa polisye yo se nou ki kobay. Lè gen yon gwo evènman ki ap pase nan Berlè ki pral pase, y ap toujou itilize nou kòm kobay pou yo atire atansyon sou nou epi pou tout moun vire je yo sou sa yo ta sipoze fè yo. Egzakteman, e sa k pase la a. De tout manyè, moun ki t ap kriye lè zo pwason te mouri Miragwàn ki te pre pou te salange komisè Muscadin yo, m espere ke nou konnen polisye yo, Yo se lòm tou, kidonk yo gen dwa tou. M ap tann rapò nou yo. M espere nou sonje polisye yo se lòm, kidonk yo gen dwa. Moun ki di yo se dwa ki sa sa yo? Mwen menm, tout moun konnen deja, se youn nan pi gwo, se youn nan bagay ki fè m te ale pi rapid, ki fè m te bay vag pi rapid, se youn nan pi gwo imilyasyon m te genyen, paske m te gen devouman pou m goumen. M pa di m konn goumen, men m panse m pasab. Men lè m gade m wè sa m te panse a, e pa sa. Lè m gade m wè onè m pral drive anba pye. Lè m gade m wè sa yo di de lapolis apolitik lan, yo di lapolis pa biznis lan, e pa vre. Onivo wo kòmandman an se biznis li ye. Paske Gen anpil nèg nan wo kòmandman lapolis lan la, plèzi nèg yo, se pran lajan nan men yon seri de gran gran nèg, ekskize m si n frase, epi itilize ajan yo mal, podyab, podyab ajan l pa konnen l panse se djòb li l ap fè, pandansetan, se yon djòb l ap fè pou yon nèg ki nan wo kòmandman ki pran kòb nan men entèl pou l fè entèl. Sepandan, sa k pase maten an, podyab malere k al mouri a, pou moun k ap di se djòb yo t al fè yo. Si gon djòb k al fèt, ajan ki mouri yo pa t konn bagay konsa. Nèg yo se sou lòd chèf yo te ye, yo voye yo anlè a. Si toutfwa yo te tiye ti makak, nou t ap tande yo t ap di, wi, bravo, yo te konnen yo t anlè a, sesi. Men pou lemoman, pandan se yo k mouri a, yo pral di w se pa t yon operasyon k t ap mennen. Kidonk, pran responsablite nou, kòmandman lapolis sa a, moun dwa ki sa sa yo pran responsablite nou, legliz katolik men rezilta a jounen jodi a. Antouka, fè tout sa k posib pou nou rejwenn kò nèg yo. Jan n konn abitye peye yo pou n pran blennde a, fon jan nou peye pou n pran kò nèg yo anlè a. Paske m konnen nou pa gen nou pa gen devouman pou n detwi gang vre Ayiti. Si n te gen devouman pou n te detwi gang, jounen jodi a, e pa usa m t ap ye. M t ap nan peyi m pou m ap goumen.